Jwenn nan an Se yon plezi pou nou rejwenn tout zanmi Lycée Média yo, men se avèk yon gran tristès, yon kè ki vrèman atriste pou ke nou anonse ou nouvèl sa a, yon jèn gason ke yo twouve ki mouri nan zòn Bèsi nan Akayè, sou kote, sou kote. Hotel kote always ap konstwi a lè w fin kite ponp gaz Bèsi a lè w ap antre Kabarè se la yo jwenn misye kouche atè a yo jwenn misye kouche atè a sou do se la ke misye ye atè a nou wè ke gen anpil moun ki la nou pral eseye pou ke nou jwenn ansanm avèk madanm ni moun ki pwòch. Li gen anpil moun ki pwòch li la. Gen anpil moun ki pwòch li la. Ah, sa se madanm ni. Sa se madanm ni. Se madanm ni. Ap eseye pou nou wè si m ta ka pran yon ti mo nan men pa nan men madanm ni men non jenn gason an se Klodi. Klodi ki abite Koujòl. Daprè sa madanm nan te fè nou konnen. Pou li ale Leyogan. Soti pou li ale Leyogan. Gon chofè moto ki vin chèche li epi lè li rive, lè li rive li mouri. Li mouri. Se manman, se madanm nan. Madame nou konnen ke sa di Nou konnen sa di Koman mesye a te rele Claudie Jonas Ou se madame ni Konbe ti moun nou gen ansanm Nou gen yon ti moun Kote mesye ta prale Men li te domi ansanm avè ou yeswa Men vè kilè li soti pou li pran lari a? Li soti nan 8 è maten an? Wi. Ok. Men a pye li te soti pou kont li oubyen? Pou kont nou. Chofè moto a vin chèche l? Chofè moto a pa barè. Ok. Men ou konn chofè moto te vin chèche l la? Wi. Ok. Ok. Men chofè moto a poko di nou anyen ki sa ki pase? Mwen di sa ke la di li di pa barè li te nan poto a. Li di manman yo touye papa m. Mwen tonbe nan lè. Ok, ok. Sa vle di se ou l te vin wè la, l tap tounen Leogane. Ou la la. Ok, ok. Men mesye ya pa yon moun ki te gen problem a moun ou pa konnen? Waw, waw. A ki soti moun ap gade mesye ya kouche a te a la? Waw, waw. Waw. Jan n tande a, se konsa sa ye, tout zanmi Elysee Media yo la. Nou wè prezans jij de pè deja la, vin fè konsta. Se jij de pè? Se jij de pè a? Se jij de pè a? A ok. Ya. Nou wè jij de pè deja la, vin fè konsta. N ap gade pou nou wè si ke nou ta jwenn jij de pè a. Men, fò ke nou di pou tout zanmi Elysee Media yo, mesye a rele Claudy Jonas. Misye rele Claudy Jonas, misye deplase maten an kite lakay li a 8 è, selon sa madanm nan sot di nou la, epi se yon chofè moto ki vin chèche l, epi se di yo di ke yo tiye Jonas. E nou pa kapab mete jan di a la, misye atè a yo poko vin leve l, misye poko, yo poko leve li, men nou konnen ke nou pa ka fè zoom sou li, men fòk ke nou di se yon. Se yon mesye ki se yon mesye ki gen yon gwo pòtay ki kouche sou do ki kouche sou do nou wè san san nan nen ni san nan bouch li nou wè madanm ni enkonsilab pann di gen anpil anpil anpil anpil moun anpil anpil moun ki la jan di a tout zanmi li se medya yo se vwèman se vwèman tris se vwèman vwèman tris E misye genyen yon pitit avèk dam nan. Yo genyen 5 an depi yo ansanm. Yo genyen 5 an depi yo ansanm. Jan di ya. Misye kouche atè ya. Ensidan sa pase Bèsi. Pou tout moun ki fèk monte yo, se Bèsi. Bèsi, lè w fin kite ponp Bèsi ya, sou wap antre Kabarè. E sou kote, sou kote, Arlouse ap konstwi otèl la. Bò mi otèl la, egzateman. Se la misye kouche atè a la. Se la misye kouche atè a sou do. Se la misye kouche atè a sou do. Euh, avèk anpil san nan bouch li, nan nen. Se kouche sou do, do touni. Nou pa wè, nou pa wè an... Nou pa wè mayo sou li. Ann eseye apwoche pou ke nou kapab fè yon deskripsyon de kòman, de kòman misye ye. Fò ke nou di li, li genyen yon jeans bleu sou li. Li genyen yon jeans bleu. Yon jeans bleu. E pi li genyen yon sentiwon mawon nan senti li. Li genyen... Fòk ke nou di ke li gen yon kalson multicolor sou li. E konsa misye ye, misye ye moun. Waw waw Sa pase akayè pou tout zanmi Elize Media yo se Bon nou pap di se akayè Nou ta kapab di se euh, Fontyè akayè ak kabarè Se nan zon nan Bèsi Sou kote hotel euh, Orloise lan E se la ensidan sa pase Fok ke nou di sa pase Ou zanviron de 8 è 8 è E se sa Pou kèk moun ki la Se yon machin ki ta sanble pase epi ki ouvri katouch sou misye. Se yon machin ki ta sanble pase. Ou vle ban nou ti esplikasyon? Ah, ok. Ya. Se yon machin, se kounya y ap pran dra, yo vin nan yon dra, y ap kouvri misye. Y ap kouvri misye la. Y ap kouvri li. Ouvri li non misye se Claudy Misye rele Claudy Pou tout zanmi ki fèk monte yo Pou tout zanmi ki fèk monte yo Se yon mesye Ki soti lakay li jodi a Maten an ozanviyon de 8 è Misye abite koujòl Msye ta dwe ale Lewogan e li te gen yon chofè moto ki vini chèche li. E pi lè msye rive la, dapre sa kèk moun nan zòn nan fè nou konnen, se ke yon machin pase e ouvri katouch sou msye dèyè moto a. E pi msye, msye vin tonbe la, msye mouri. Kounye a nou kapab di ke yo mete dra sou li, ann eseye pou nou wè. Si tout fwa ke kounye a nou kapab fè yon zoom sou li, paske met de dra sou li la, sa se li menm ki atè a, sa se li menm ki atè a, se 8 è maten an la, silvouplè, se 8 è maten an la, e sa pase, granm maten an la, paske misye kite lakay li, o zanviwon de 8 è, li te vin, yo vin chèche l sou yon moto lakay li, depi lakay li nan koujòl, pou yal mete l kabarè, paske kabarè, li ap pran machin pou ale. Leogane. Epi lè misye rive la, e lè misye rive la, epi se konsa, dapre sa moun ki te sou plas oubyen moun ki te nan zòn nan fè nou konnen, gen yon machin ta sanble yon gran vitara pase, epi yo ouvri katouch sou misye, epi misye mouri. Misye mouri, fòk ke nou wè ke madanm ni te la, madanm ni tap pale ansanm avèk nou, madanm ni gen 5 an depi yo ansanm, Epi misye genyen yon pitit ansanm avèk li. E misye gen yon pitit ansanm avèk li. E misye e soti se moun e la viv Leogane. Men li toujou vin wè dam nan Akayè. Se dam nan vin wè l vin fè 8 jou. Te fè 8 jou ansanm avèk dam nan. Epi jodi a li tap retounen Leogan epi se konsa misye mouri misye mouri la se vreman vreman vreman tris se vreman vreman konplike tout zanmi Elice Media yo jann di a gen anpil san anpil san e yo potko kouvril misye te kouche sou do. Te genyen anpil anpil san nan nen l, anpil san nan bouch li. E nou wè ke nan pye l tou, ta sanble nan pye l li pran katouch, nan kuis li. Ta sanble li pran katouch nan kuis li. Jan n wè a la, sèke se fanmi ni, se fanmi, fanmi an. Fanmi an, se fanmi an kap eseye fè kèk entèvansyon, nou konnen se ayisyen, nou pa bezwen al releye sa ke yap fè a, men zanmi fanmi yo ap fè kèk entèvansyon kote san misye koule atè a la, se konsa sa ye pou tout zanmi Elice Media yo, pou moun ki fèk monte yo, misye rele Claudy, misye ap viv Leogane men li gen fi. Yon dam ki abite Koujòl e misye te vini fè yon semèn avèk dam nan. Jodi a, l ap retounen pou li ale Leyogàn. E gen yon chofè moto ki vin chèche l depi lakay pou mennen li Kabarè pou al pran machin pou Leyogàn. Lè yo rive Bèsi, selon sa youn nan abitan zòn nan fè nou konnen, se ke gen yon machin, ta sanble se yon gran Vitara ki pase epi ki ouvri katouch sou yo e misye li menm li mouri la. Li mouri la, fò ke nou di e genyen ju de pè ki deja euh, vin la ki fè konsta euh, men yo poko yo poko euh, Yo poko al vin leve li. Ki moun yo jwenn mouri a? Ya, nou sot di sa, moun nan se ke se misye rele Klodi. Misye rele Klodi, misye se moun Leogane men li gen fi oubyen lap viv Leogane, m pap di moun Leogane men lap viv Leogane. Men li genyen yon dam ke li ansanm avè l ke l gen 5 an ansanm avèk li nan Akayè, pli presizeman nan zòn Koujòl. E misye te vini pandan 8 jou, l fè 8 jou pase avèk dam nan, yo gen yon pitit. Epi jodi a, misye t ap retounen Leyogàn, gen yon moto, yon chofè moto ki vin chèche l kou jòl pou mennen ni Kabarè pou l pran machin. Epi lè misye rive nan zòn Bèsi, Bèsi pou moun ki pa konn Akayè byen, se sou wout nasyonal nimewo 1 an, antre Kabarè e Kabarè, Akayè, se la Bèsi ye. N ap wè ke gen yon ponp gaz nan zòn nan, gen yon otèl tou k ap konstwi nan zòn nan. Se sou kote mi otèl la, se la misye kouche atè a la. Misye kouche sou do, nou wè ke kounye a yo kouvri li, men tout a lè a, misye potko kouvri, n t ap wè ke nan bouch li, nen li, te gen anpil san. e nou te remake nan kwis li te genyen yon twou ta sanble se yon twou bal ke li taye e nou wè ke fanmi, fanmi zanmi yo nou wè madanm nan la te enkonsolab madanm nan te enkonsolab li la, li la. E la, nou wè kounye a genyen yon fanmi kal dekouvri li. Yon fanmi ni kal dekouvri l pou gade l. Fòk ke nou di misye kouche sou do, men se yon, se yon gwo gason. Se yon gwo gason, misye nwa, misye genyen bèl wotè, misye kouche sou do. Kouche sou do, nou wè gen yon fanmi l la ki vini ki dekouvri mò a. pou yo wè eske tout bon vre e misye misye se moun pa yo a ki mouri e fòn di tout zanmi Elise Media yo e mesye sa li rele Claudy li rele Claudy e an nou wè manman pitit li tap pale ansanm avèk nou talè a misye se misye a viv Leogane misye a viv Leogane Men, misye te vini fè yon semèn isi avèk yon lòt dam ke l genyen isi. Daprè sa dam isi a fè n konnen ke misye genyen madanm li Leogane. Misye genyen yon lòt fi Leogane. Misye te vin fè 8 jou ansanm avèk yo e l gen yon pitit ansanm avèk dam nan. Se jodi a l ap retounen pou li ale Leogane. Te genyen yon chofè moto ki vin chèche li lakay li, Koujòl, Koujòl se Akayè, pou moun ki pa moun Akayè, se Akayè Koujòl ye, se yon zòn nan anndan Akayè. Chofè moto a vin chèche li, epi li ap mennen l pou l al pran machin Kabarè. Sa vle di, l ap mennen l pou l al pran machin Kabarè, de Kabarè pou li antre Leyogàn. Epi se se pandan ke yo prale kabarè la lè yo rive Bèsi lè yo rive Bèsi selon selon temwanyaj yon abitan e nan zòn nan se se yon gran vitara ki ta sanble en ki ta sanble ouvri katouch sou an mesye a e mesye a la. Li arive li mouri. Li mouri. Fò ke nou di a tout zanmi Elysee Media yo, nou, nou, nou vrèman pa kapab fikse. Kòm kounye a, dra kouvri l. M panse ke dra kouvri l. Se li n ap gade atè a la. Dra kouvri, ok, dra kouvri l. Nou ka fè zoom sou li. Men tout alè a, li pa t genyen anyen, anyen sou li. Li ta fòseman difisil. Pou ke nou ta fè, pou ke nou ta fè zoom, zoom sou kò a, atè a, paske nou konnen ke Facebook ap bay pwoblèm nan sans sa a, se sa k fè ke nou te evite fè sa. Men fòk ke nou di, pou tout zanmi Elice Media yo, moun ap vini, moun ap deplase, e se konsa sa ye, nou wè gen yon ti van la tou, detanzantan, k ap retire dra a, k ap retire dra a sou mò a. Men, genyen, kontinye gen fanmi, kontinye gen fanmi k ap vin la, kontinye gen zanmi k ap vin la. E fòk ke nou di tout zanmi Elice Media yo, dapre temwanyaj madanm nan oubyen dam ki isi a, dam Koujol la, E yo genyen 5 an depi yo ansanm, Claudy, Claudy genyen 5 an depi yo ansanm e yo gen yon pitit ansanm. E misye te vini pou l fè yon semèn ansanm avèk yo, paske li pa viv Akayè li menm, l ap viv Leyogàn. Se jodi a l ap retounen pou li rantre Leyogàn. E genyen yon, sa se madanm nan, apre madanm nan gen yon ti kòsaj kale kò gri sou li epi yon jup Rouge grena e gen yon bone nan tèt li gen yon bone nan tèt li se konsa sa ye e wi yo konn chofè moto a yo konn chofè moto a men li pa rive devwale identite chofè moto a apre ke li vreman sou chòk se sak fè ke nou ka konprann nou ka konprann li pap genyen tout e tout abilite li pou ke li bay tout dènyè enfòmasyon yo men kan menm lesansyèl yo li ba nou non mesye a ki se Claudy misye ap viv Leogane misye se mari li papa pitit li ke yo genyen 5 an ansanm e misye genyen yon lòt Dam ke li genyen Leogan, misye vini la pandan li fè 8 jou ansanm avèk yo a Akayè, epi jodi a li t ap tounen pou ke li ale Leogan. Li t ap tounen pou li ale Leogan, gen yon chofè moto ke yo, yo byen konnen ki se, ta sanble se zanmi yo, zanmi fanmi an ki vin chèche misye pou y al. Pran machin Leogan epi lè misye rive Bèsi nap redi li ankò Bèsi se se zòn ki separe Akayè ak Kabarè men nan bò nou ye a la nou plis sou bò Kabarè paske nou kite ponp gaz la e nou sou kote otèl e Always la Nènè Always kote otèl sa ap konstwi a. Se la, se la ke, se la ke nou ye. Se la ke nou ye. Ekzateman zanmi Elice Media yo. Aww se vreman, se vreman, vreman, vreman tris. Men fok ke nou di avek tout zanmi, jij de pè deja fè konsta, deja fè konsta kadav la. Sof ke poko genyen anbilans, nou poko remake anbilans ki prezan pou vini leve kò a. Men, konsta a gen tan fèt, konsta a gen tan fèt. Malerezman, nou pa kapab di ou egzateman konbyen bal misye pran. Nou pa kapab di konbyen bal misye resevwa, men n ap di w ke bouch li, nen l, chaje san, bouch li, nen l, chaje san, e nou gade nan kwis li tou, nan kwis li, wè nan kwis li genyen, genyen. Ok oh ok ok ok ebyen dakò dakò oh waw e nan gade pou nou wè si nou ta kapab jwenn ou se fanmi ni non konnen se pa sidan se fanmi nou ye ou se fanmi ok ya e nan ap eseye pou nou wè si nou ta jwenn yon lòt fanmi apre madanm nan e apre madanm nan e men fòk ke nou di tout zanmi Elysée Média yo pou moun ki fèk monte yo E nou oblije di li paske nou oblije di li e redi li paske gen moun ki fèk monte si ta gen moun ki la depi o kòmansman pou sa pa deranje yo fòk ke nou di a tout zanmi ki fèk monte yo la nou nan zòn Bèsi Bèsi se zòn limitròf la nou wè majistra Akayè a majistra Akayè ap rive la. Nou wè majistra Akayè ap rive la, Mesye Edner Evans, majistra majistra Akayè a, ki rive sou lè lye. Ya, tout zanmi Elice Media yo, sa a se majistra, majistra Edner, majistra Edner ki apèn ap rive, ki apèn ap rive la, sou lè lye pou ke pou al bay, pou pote sipò avèk fanmi an pou vin gade kòman, kòman. Koman sa ye egzateman. E pou moun ki fèk monte yo mezanmi fò ke nou di ke nou nan zòn Bèsi. Bèsi se zòn ki separe Akayè Kabarè. Se la ke maten an ozanviwon de 8 è kote ke genyen yon mesye ki rele Klodi. Misye se misye ap viv Lewogàn. Misye ap viv Lewogàn. Men misye genyen yon dam ki abite Koujòl, Akayè, epi misye te vini fè yon semèn ansanm avèk yo. Maten an la, misye t ap tounen Leyogàn, misye t ap tounen Leyogàn, gen yon moto ki vin chèche misye depi lakay li pou al mennen li Kabarè pou pran machin pou Leyogàn. Ya pou pran machin pou Leyogan, epi lè misye rive nan zòn Bèsi, e misye resevwa plizyè katouch, e ta sanble selon selon temwanyaj kèk abitan nan zòn nan, se yon machin gran vitara ki pase ki ouvri katouch sou misye, E misye mouri la. Misye mouri. E kounya se prezans majistra Akayè a, mesye Edner Jean Gilles, ki rive sou lè lye, ki rive sou lè lye, ki vini pote sipò li avèk fanmi viktim nan. Se konsa, se konsa, se konsa sa ye nan Akayè, se anpil. Se anpil, anpil, anpil, anpil kriye, sa fè tris anpil, sa fè tris anpil, e pou tout zanmi Elysée Média yo, e zanmi, ankò yon fwa, san kontinye ap koule, san kontinye, san kontinye ap vese. nan peyi a se vreman tris se vreman vreman tris e jan nou te soulinye la moun nap gade a la se mesye Edner Jean Gilles ki se euh Majistra komin Akayè a ki se prezidan katèl ki fèk monte a. E fò nou di tout moun, wi, se yon chofè moto ki trè koni, se yon chofè moto kote ke fanmi an konnen, se yon chofè moto ke yo konnen. E chofè moto a se li menm ki tounen al bay mesaj ke yo tire kloti, yo tire kloti. Zanmi Elice Media yo. Misye rele Claudy. Misye rele Claudy Jonas pou tout moun ki fèk monte yo. Fòk ke nou di gen anpil pèsonaj ki ap debake la, gen anpil pèsonaj k ap debake, genyen pastè, genyen majistra ki ap debake. Fòk ke nou di yo pral dekouvri l, se sa k fè nou leve kamera nou anlè de fason pou ke imaj la pa parèt nan live la. Misye rele Claudy Jonas, Claudy Jonas, misye ap viv Lewogàn, misye rele Claudy Jonas. Cha viv leogane. Zanmi wap kraze live la nan menm wi patizan. Ah monchè ou paka map vire a goch ou vire a dwat zanmi. Misye rele Claudy Jonas, misye ap viv leogane e misye genyen yon dam ke li ansanm avèk li. E l ap viv avèk li ki abite Koujòl, ke l te vin pase ui jou, ui jou, li gen 5 an depi li ansanm avèk dam sa a, e yo genyen yon yon timoun, yo genyen yon timoun, e jodi a, aprè ui jou misye pase nan Akayè ansanm avèk dam sa, misye t ap retounen Leyogàn. Misye tap retounen Leogane, gen yon chofè moto ki vin chèche misye, yon chofè moto ke fanmi an konnen, e ki vin chèche misye lakay li pou mennen ni ale Leogane pou yal pran machin pou li antre Leogane. Pou yal, lap mennen li Kabarè, dizon, ekskize mwa, lap mennen li Kabarè pou li al pran machin pou antre Leogane. E pi se konsa. Se konsa, se konsa, lè ou rive Bèsi, Bèsi, sou kote, sou kote otèl Always ap konstwi a, n'ap wè ke mi otèl la se nan kwen mi an ke misye ye atè a la, en, e selon, selon abitan ki nan zòn nan, Ta sanble ke se yon machin, yon gran vitara ki ouvri katouch aso misye e se konsa sa ye pou tout zanmi Elice Media yo. Se vreman, se vreman tris, se vreman tris e sa pase maten an la ozanviwon de 8 è. Sa pase maten an ozanviwon de 8 è. Se nan blòk Twitter, misye kite lakay li nan blòk Twitter, e chofè moto a, sa vle di soti Koujòl rive la ozanviwon 10 minit, 10 minit, se sa k fè ke se ozanviwon de 8 è sa pase maten an, e moun ki nan zòn nan di yo tande, yo tande brik bal la, brik katouch yo, epi se lè sa yo gade yo wè se, yo wè ke se. Se moun nan ki ap tonbe, ki ap resevwa bal, epi machin nan li menm, li ale. Alò, se konsa, se konsa sa ye pou tout zanmi Eli, se medya yo. Alò majistra prezan sou la jodi a, eske se montre ke antanke majistra wap reyaji antanke bon pè de fami? Kontribye ak komès lakti pou dezalinye peyi nou. Nou pa ka mete nou byen nou menm pou nou lwa pou nou bay. Alò, tout alè ou te di ke nou pral travay de konsè avèk komin Kabarè pou ke nou kapab travay sou yon plan de sekirite. Eske se yon bagay kap pran tan oubyen se chak fwa yon aksyon pase ke sa fè sifas, majistra? Alò e majistra map, menm jan m te poze e majistra Jean Edner Gilles kesyon sa a, map repoze w li tou, eske ou pa panse li tap bon pou yo te kapab mete yon soukomisarya antan e Bercy e ansanm avèk Vigné ok nan limit sa a? E m panse sa ta pral pèmèt ke nou idantifye tout sa kap pase antre nan komin Kabarè oubyen ki antre nan komin Akayè. Sa ou panse majistra, nap travay sou sa? Sètènman se yon dosye depi. Alò majistra nou konnen ke ensekirite a se preske twal de fon nan tout peyi a, men jodi a li rive lakay ou, eske sa pa enkyete tout katèl la, ki sa sa di nou? Non, okontrè, se lwil li lage nan founo pou nou travay, nou konnen o nivo de la komin de kabarè, se pa menm. Yo byen fè lè sa yo tonbe ap tonbe nou menm se pa sa nou ta swete nou mande tout moun ki ap komèt de zak malonèt anndan komin nan anndan awondisman pou nou kapab resezi yo pou nou kapab gon awondisman ki sef e sitou nou menm komin map di kounye a nap mande anpil pou nou gon komin kote tout moun kapab santi alèz nan komin nou se pou rezon sa nap toujou mande pou nou bay enfòmasyon e moun ki gen ti fanmi yo ti zanmi yo konnen ki nan dezòd. Nou met kòd nan pye yo pa avanse yo paske nou menm depi moun nan se dezòd nap fè vre isi an e nap pran lapolis nap pran lajistis e nan sa nap trake bandi yo. Alò, toutalè majistra ou tap soulinye ke pwojè sou komisarya li la depi majistra ki te la avan yo, men eske se ensidan sa ki pral sèvi nou kòm sous de motivasyon pou ke nou mete men pou sou komisarya sa paske nou konnen leta ayisyen Yo menm kwè nan nou menm e ba nou enfòmasyon yo o moman opòten. Epi a chak fwa gen de ak ki rive konsa, son koudafout ki pou fèt pou otorite plis popilasyon an pou n mete baton nan kou vagabon kap fè dezòd anndan komin nan paske nou moun mobil. Nou bezwen yon kabarè ini epi kabarè debout. Dakò, mèsi. Se te yon plezi, Majistra. Alò, sa ke nou tap tande la, se. Ke se entèvansyon majistra Akayè Kabarè a, se li menm ki te ki ta fè entèvansyon l la. E pou tout moun ki fèk monte yo, tout zanmi Elice Media yo, fòk ke nou di ke kisa ke kisa kisa ki genyen, kisa k pase. E la nou nan zòn Bèsi, Bèsi se zòn sou ki separe Akayè Kabarè. E la se yon jèn gason, m ta kapab di yon mesye ki rele Jonas, Claudy Jonas. Misye li menm l ap viv Lewogàn. Misye ap viv Lewogàn. Men, misye genyen madanm isi Akayè. Li gen madanm Akayè e li genyen 5 an ansanm avèk fi sa a. E yo gen yon pitit ansanm. Misye te vini fè 8 jou ansanm avèk dam nan, yo la pandan 8 jou, jodi a misye ap retounen pou ke li antre Leogane paske daprè deklarasyon dam ke l gen isi a, misye genyen yon lòt dam Leogane epi genyen yon moto, yon chofè moto ki vin chèche misye nan zòn Koujòl kote l te ye avèk dam nan pou mennen li al pran machin kabarè pou antre Leogane. Epi se lè yo rive la. Selon deklarasyon abitan nan zòn nan, genyen yon machin, ta sanble se yon gran vitara, ki pase epi ki woule, ki ouvri katouch sou misye, e sa w tande a la, misye pran bal, misye mouri, misye lonje la sou do, nou wè ke se kounya. Yo kouvri li, yo mete yon dra sou li, men tout talè a, misye kouche sou do, nou wè bouch li, nen li, gen anpil san, e nou remake nan pye goch li, nan kwis goch li, genyen yon twou, gen yon twou, se yon twou ke nou ta ka konsidere kòm yon twou bal, ki pèse pantalon an, e pi nou wè ke ki pèse an kwis la, se kwis goch misye, e se la ke nou remake yon twou. bal ladanni e tout zanmi Elice Media yo e Bèsi se yon zòn ki sou wout nasyonal nimewo 1 an otomatikman wap kite kabarè pou w antre akayè en se zòn sa ke ou pran an sou kote sou kote otèl always kap konstwi a si wap sot kabarè avan w pran ponp gaz Bèsi a e si wap soti akayè lè w fin kite ponp gaz Bèsi a Se la ensidan sa a li menm li pase jounen jodi a e misye kite lakay li, se pa bagay nan nwit, misye kite lakay li ozanviwon de 8 è, sa vle di aksyon sa a pase la nan zòn nan ozanviwon de 8 è nan maten an la, se pa nan aswè, se pa nan granm maten. Men se 8 è, 8 è, nou konnen 8 è se tout bagay, tout moun deja sou aktivite yo. Se, se, se konsa, se konsa sa ye nan Akayè, tout zanmi Eli ki se medya yo. Ankò yon fwa, non jenn gason sa ou byen non mesye sa, se Claudy Jonas, li menm kap viv a Leogane. men ki genyen fi ke l ansanm avè l ki Akayè nan zòn Koujòl e yo gen 5 an depi y ap viv ansanm e yo gen yon pitit ansanm. Jodi a, msye t ap kite Akayè pou ke li antre Leyogàn e gen yon chofè moto ke fanmi an konnen trè byen ki vin chèche li lakay li pou mennen li al pran machin Kabarè epi lè yo rive Bèsi se sa ki rive mesye a alò tout zanmi Elysee media yo nou la nou wè ke fòk ke nou remake te genyen prezans jij de pè ki te deja la genyen prezans 2 majistra yo majistra akayè majistra kabarè yo menm ki deja la tou ki reponn prezan ki pote sipò yo bay fanmi viktim nan e nou remake gen anpil anpil lòt pèsonaj nan sosyete sivil la ki prezan la ki pote sipò yo avèk fanmi an ki vrèman ki vrèman atriste e jan nou tap swiv tout alè a nou te gade poun wè madanm nan madanm Sakiriciat jan tap eksplike nou misye soti a 8 è E se gadel gade se chofè moto a ki vin di ke misye mouri. Misye mouri e sa w tande a la se rèl, se dlo nan je, se anpil tristès ki la. Nou wè ke chak fanmi ki vini oblije ap retire dra pou ke yo kapab gade. Y ap retire dra pou ke yo kapab gade Pou ke yo kapab gade eske se eske tout bon vre sa yo tande a se sa ke l ye. An ya a chak fanmi pwòch ki vini a chak zanmi yo retire dra e pou yo gade. Pou yo gade egzakteman eske sa yo tande a Oubyen sa yo aprann nan, èske se sa li ye? Se sa k fè ke nou wè ke chak zanmi oubyen chak zanmi pwòch, chak fanmi ki vin la, yo retire dra a sou li, epi pou yo kapab verifye, pou yo wè èske tout bon se moun pa yo a. E pou moun ki fèk moute yo, ankò yon fwa, n ap redi l, e nou pa vle sa deranje moun ki te la deja yo, k ap tande l plizyè fwa, sè ke zanmi an, Li rele Claudy Jonas. Claudy Jonas se yon mesye kap viv Leogan. E misye genyen yon dam ke li ansanm avèk li Akayè nan zòn Koujòl. Misye te vini la, li fè 8 jou ak dam ke li genyen nan zòn Koujòl, ke li genyen 5 an ansanm avèk li. E yo gen yon pitit ansanm. Misye ap retounen Leogane maten an. Misye kite lakay li o zanviwon de o zanviwon de 8 è. 8 è genyen yon chofè moto ki vin chèche misye pou mennen li al pran machin kabarè. Sa vle di pou l antre Leogane, li antre li antre li antre a Li antre Akayè, li antre kaba, li soti Akayè pou li antre Kabarè e se konsa, se konsa lè misye rive nan zòn Bèsi, Bèsi pli presizeman sou kote otèl, sou kote otèl Always ap konstwi a e se la ke yo retwouve misye mouri atè a. E selon sa abitan nan zòn nan fè konnen, se yon gran Vitara e ki ouvri katouch sou mesye a e ki fize l. Pou moun ki t ap mande eske chofè moto a pran bal, n ap di daprè sa madanm nan fè nou konnen, n ap di non, n ap di non, n ap di non. E mesye Claudy Jonas an senpleman se misye se misye ki ki rive pèdi lavi li. E fòk ke nou di tout moun lè nou te rive la mwa yo potko kouvri l nou t ap remake bouch li, nen li te gen anpil san. E nou wè tèt misye gwo anpil hein. Sa vle di nou pa ka di ke nou pa idantifye, nou pa rive idantifye konbyen katouch ke l pran ou byen ou pa. Men nou rive nou jwenn ke tèt li gwo epi bouch li avèk nen te gen anpil san ke. yap bay e lè nou gade nan kwis goch misye nou wè nan kwis goch li li genyen yon twou ladan ki pèse vyann nan e ta sanble se yon twou bal ki nan kwis goch li se konsa misye fò ke nou rive fò ke nou di nou rive nou jwenn misye do touni nou pa konnen si se fanmi an. ki te gentan pran mayo li men nou rive nou jwenn li do tou ni, pye atè, li gen yon jeans ble sou li, li gen yon sentiwon mawon, li gen yon sentiwon mawon epi li genyen yon kalson miltikolè sou li e se sa ke nou te kapab rive idantifye idantifye de de sa ki sou mesye a maten an. E fòk ke nou di a tout zanmi Elice Media yo, tout fanmi, tout zanmi ki rive la yo oblije ke vin dekouvri, non chofè moto a pa la, chofè moto a pa kote nou la, daprè sa madanm nan te di nou, se ke chofè moto a Li menm li tou kouri, li kouri tankou yon moun ki fou, men se li menm ki tal anonse nouvèl la, ki tal anonse nouvèl la, e misye tou kouri, li fou, se konsa, se konsa sa ye. Alò, fòk ke nou di, gen kèk moun nan zòn nan ki pa vle pale, ki pa vle vwa yo, imaj yo parèt, E ki pou ta ba nou eksplikasyon sou machin sa ki ta pase ki fè aksyon an. Paske nou wè ke an koulis yo tap di nou se ke se yon gran vitara ki yo wè ki pase e yo ta menm soulinye se ta koulè de koulè blanch ke vitara sa te ye ki ouvri bal sou moun yo sou mesye a dizon paske se sèlman mesye a ki viktim nan ensidan sa e fòk ke nou di nou la nou la nap tann nap tann anbilans nap tann anbilans vin leve kò a atè a e fòk ke nou di ke tout jij depè te deja la. E prezans majistra komin Akayè, majistra komin Kabarè, yo tout prezans yo, prezans yo la e genyen, e genyen prezans anpil, anpil pèsonaj sitou nan sosyete sivil Akayè Kabarè a ki sou lè lye tou ki pote soutyen yo avèk fanmi. viktim nan e pou moun ki fèk moute yo mesye a li rele Claudy Claudy Jonas misye ap viv Léogâne men misye genyen yon dam ke li ansanm avè li depi 5 an ka viv akayè nan zòn koujòl. Nou la, nou la nap tann, nou la nap tann, nap tann, nap tann, nou la nap tann, nou wè gen anpil kout fil kap plase ant fanmi an avèk otorite yo, nou la, nou la nap tann. Enfòmasyon an se sa ke li ye. Nou wè genyen genyen ansyen kandida a la depitasyon an komin Akayè a ki la, ki se Mesye Wilner René ki la, ki pote sipò li avèk fanmi an. N ap eseye pou nou wè si ke nou ta kapab pran yon ti yon ti pawòl nan men Mesye Wilner. Mesye Wilner, ou sou Elice Media. Bonjou, bonswa, kòman w ap viv sitiyasyon an la maten an? Mwen wè sa mwen pi fasine ak moun la yo se ki gen bezwen pa yo. Sekirite sou tout fòm. Sekirite sosyal, sekirite pou moun dòmi, pou moun manje, pou moun al lekòl, pou moun al lopital e sekirite vi ak byen moun tou. Sa entèpele m se youn nan rezon ki fè m di ke mwen menm mwen dwe fouye men m nan pat la pou m gade èske se leta a ki konstwi pou mwen. Jan di a nap remake nou wè ke anbilans lan, anbilans la ap rive la, anbilans la ap rive, apèn nap rive e apèn nap rive la, ann gade poun wè ki ki mezon finerè ki ki vin pran kò a. Men nou wè se yon anbilans ki son pathfinder, pathfinder se li menm ki ap rive aktyèlman la. Pou vin pran kò a ki se antrepriz souvni Sen Michel Kafou Kòy Se antrepriz souvni Sen Michel Se li menm ki vini vin pran vin pran kò a la vin leve kò a la pou pou an pou maten an la Ambulance apèn rive se pa mwen menm. E sal make l make ambulance devan hein. Ambulance rive vin pran kò a. Yo vin pran kò a. Ya fanmi an mande pou yo pa dekouvri li. Fanmi an mande pou yo pa dekouvri li. Napwè misye pa pa menm rèd menm Napwè misye pa rèd Waw san san san kontinye ap koule San kontinye ap koule Se kounya misye ap bay san hein Se kounye a misye ap bay san. Se kounye a misye ap bay san. Yeah. Se kounye a misye ap bay san. Ok, nou di ke yo anbale misye nan 2 drap blan. Epi gen yon ti kad. Gen yon ti kad. Yo antre li. De pye. De pye antre avan. Yo antre de pye la avan. E pi tet la. Tet la se li menm ki bay sou deyo. E fok yo nou di tout moun. Se koun ya gen san. Se koun ya. Se pandan yo souke misye a. Se le sa. San ap pipe ate a. Pot ko janm gen san ate a. Vreman. Pot ko janm gen san ate a. Se pandan ke. Se pandan ke misye, se pandan ke yo leve l la, se lè sa a, sa a pete. Bonjou, bonswa tout moun, se yon plezi pou nou rejwen nan, se yon plezi pou nou rejwen tout zanmi Lise Medya yo, men se avèk yon gran tristès, yon kè ki vreman, Atriste pou ke nou anonse ou nouvèl sa, yon jèn gason ke yo twouve ki mouri nan zòn Bèsi nan Akayè sou kote sou kote otèl kote Always ap konstwi a lè w fin kite ponp gaz Bèsi a lè w ap antre Kabarè. Se la, yo jwenn misye kouche atè a. Yo jwenn misye kouche atè a. Sou do, se la ke misye ye atè a. Nou wè ke gen anpil moun ki la. Nou pral eseye pou ke nou jwenn ansanm avèk madanm ni, moun ki pwòch li. Gen anpil moun ki pwòch li la. Anpil moun ki pwòch Gigi la. Aw, sa se madanm ni. Sa se madanm ni. Se madanm ni. Ap eseye pou nou wè si m ta ka pran yon ti mo nan men pa, nan men madanm ni men non jenn gason an se Klodi. Klodi ki abite Koujòl. Daprè sa madanm nan te fè nou konnen. Pou li ale Leogane. Soti pou li ale Leogane. Yon chofè moto ki vin chèche li epi lè li rive, lè li rive, li mouri. Li mouri. Se mam, e madanm nan. Waw. Madam, nou konnen ke sa di. Nou konnen sa di. Koman mesye a te rele? Claudy Jonas. Claudy Jonas. Ou se madam ni? Oui. Konbe ti moun nou gen ansanm? Youn. Nou gen yon ti moun. Kote mesye ta prale? La kay li yo, la kay li. Men li te domi ansanm avè w yeswa? Oui. Men vè kilè li soti pou li pran la ri a? Li soti nan 8 heures maten an? Wi. Ok. Men a pye li te soti pou kont li oubyen? Pou moto. Chofè moto a vin chèche l? Nan bare. Ok. Men ou konn chofè moto ki te vin chèche l la? Wi. Ok. Ok. Men chofè moto a poko di nou anyen kisa ki pase? Mwen di nou lè l ap vini li vin nan bare li te nan moto a. Li di koman yo touye papa m. Mwen toube nan lè. Ok, ok. Sa vle di se ou l te vin wè la, l tap tounen Leogane. Ou la la. Ok, ok. Men mesye ya pa yon moun ki te gen problem a moun ou pa konnen? Waw, waw. A ki sot ti moun ap gade mesye ya kouche a te a la? Waw, waw. Waw. Jan n tande a, se konsa sa ye, tout zanmi Elysée Média yo la. Nou wè prezans jij de pè deja la, vin fè konsta. Se jij de pè? Se jij de pè a? Se jij de pè a? A ok. Ya. Nou wè jij de pè deja la, vin fè konsta. N ap gade pou nou wè si ke nou ta jwenn jij de pè a. Men, fò ke nou di pou tout zanmi Elysée Média yo, mesye a rele Claudy Jonas. Misye rele Claudy Jonas, misye deplase maten an kite lakay li a 8 è, selon sa madanm nan sot di nou la, epi se yon chofè moto ki vin chèche l, epi se di yo di ke yo tiye Jonas. E nou pa kapab mete jan di a la, misye atè a yo poko vin leve l, misye poko, yo poko leve li, men nou konnen ke nou pa ka fè zoom sou li, men fòk ke nou di se yon. Se yon mesye ki se yon mesye ki gen yon gwo pòtay ki kouche sou do ki kouche sou do nou wè san san nan nen ni san nan bouch li nou wè madanm ni enkonsolab pann di gen anpil anpil anpil anpil moun anpil anpil moun ki la jan di a tout zanmi lise medya yo se vwèman se vwèman tris se vwèman